Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon gen yon alèt ki vin jwenn mwen mwen nan lari m oblije rantre yon kote la pou m kapab fè emisyon sa. Pou m mande lapolis asime responsabilite l. Pou m mande otorite yo asime responsabilite nou. Gen yon batay nan Site Solèy, se yon batay ki la depi dèzane. Men grenn bagay pou nou konprann mesye bandi yo, mete nan tèt nou ke Leta pa bezwen peyi ankò. Si nou menm n ap batay se pou plezi. Sa se afè ki gade nou. Si n ap batay pou chanjman Site Solèy afè ki gade nou. Men, modèl batay mwen k ap fèt la a li p ap fèt pou chanjman Site Solèy. M pral pale a Gabriyèl. Gabriyèl ban m di yon bagay. Ou mechan anpil. Ou wè, m pa nan padone pèsòn. Ou mechan anpil paske ou alorijin de sa k ap pase a. Jounen jodi a la, moun nan Bwouklin pran nan eto. Yo pa ka sòti. Donk, fòk yo ret mouri la ansanm avèk bandi yo. Brèf, nèg je nèf yo, m ta renmen mande nou ki entansyon nou menm? Ki sa nou vle fè? Paske, se pa pou bandi non m ap pale. M sonje sou ti ougan, Gabriyèl te konn rive nan moman l ap bat kò l. Lè l ap voye bal an direksyon Boston, nèg yo di Ti Ougan y ap reponn Gabriel, Ti Ougan di mesye bay nèg la vag. Lè nèg la wè nou pa reponn li n ap rive yon lè li p ap tire ankò. E se sa ki te fèt. Nou te rive nan yon moman kote ke anndan site a te gen yon lapè ki te. Durab pandan twa ane. Imedyatman ti ougan vin mouri, lòbèy pete, men kounye a la a, se de lòt gwoup, je nèf, je pèp. Batay ap fèt, si w al mande popilasyon an poukisa batay ap fèt, l ap di w li pa konnen. Men aparaman nan tèt bandi yo se kap petèt pou teritwa oubyen kesyon. politik. Kòman n ap santi nou pou n ap batay pou zafè politik oubyen teritwa epi n ap gade nou wè tout moun sa yo k ap mouri sou konsyans nou? Menm bandi yo e pa bèt yo ye, se moun yo ye tou. Se kapab de nèg la ki gon zam nan men yo jodi e ki te kapab vin yon pezib sitwayen demen. Men, se konsa nou chwazi. Pa bliye m di nou e nan lari m ye, nou kab tande bri machin k ap pase. Pase mwen m s on Arab m ye, s on Woben Dèbwa m ye. Nenpòt kote m jwenn pou m fè emisyon an m ap fè l. pou m kapab pale avèk nou. Fò m di nou byen, si dan le pase te gen yon sèten retni, pa bò kote m, paske m se timoun ki leve Site Solèy, gen anpil nan nou m konnen, gen anpil nan nou k konnen m tou, men jounen jodi a la, fò m di nou byen ke pa gen retni ankò. Moun ki ap bay zam yo, moun ki ap fè egzaksyon yo, m gen pou m pibliye non tout Paske banm di nou bagay pèp ayisyen jounen jodi a la se a prendre ou a laisser m fè plizyè emisyon pou m di nou assumer responsabilité nou si nap kanpe anfas bandi lè m di bandi nèg ki gen zam nan men yo leta nèg kap fè politik anpil nèg nan sektè prive a tout se gwo bandi si nap kanpe anfas yo ke nou fè sa paske pèp. pa konn pèdi batay non sonje kòman bagay la te ye sou rèy Duvalier men ki sa k pase jounen jodi a la a on n'en parle plus nou sonje kòman sa te ye sou yon seri de nèg an 2004 nou te panse ke pa tap gen peyi ankò nou la a jodi a nap viv menm lè bagay yo pi mal jounen jodi a la a nou nan yon sitiyasyon katastrofik demen se pral yon lòt jounen jodi a la a se je nèf je pèp kap bay pwoblèm. Men apre yon de twa zan ankò se pral yon lòt je. M pa konnen ki je l ap ye. Konprann byen wi. Nou menm k ap batay, m toujou ap di nou sa, ou chèf jodi, demen ou mouri, ou pa fè anyen serye. Ou pa t janm gen deviz pou batay pou zòn ou tout bon vre. Paske si chak nèg ki te gen yon zam nan men yo te panse ke ak zam ki nan men yo a yo te kapab fè yon revolisyon, Jounen jodi a la nou pa tap gen Ariel kòm premye minist. Nou tap gon peyi kote ke chak grenn moun te kapab panse yon pi bon avni. Men jan peyi sa ye la a, nou pa kab panse avni ankò. Se sak fè m dekrete la pèmanans. M tou di non sa. Toujou sonje, m ka pa la jodi, men anpil moun ap di tèt yo gon moun ki te rele RL Prod, ki leve nan Site Solèy. ki pat janm nan ankenn ekzaksyon ak ankenn vagabon bandi kriminèl ki te toujou ap pale pou ke bagay yo chanje nan peyi an patikilyèman nan site solèy jounen jodi a men sa nou fè ayiti men sa nou fè site solèy depi 20 tan men kòman moun yo ap viv epi nou la on bra zam nan men nou nap batay nou pa konn poukisa pandan map pale de batay sa. Fò n di ke gen anpil nèg k ap debake la pou al kwense moun Bwouklin. E bagay la pral rèd pou moun Bwouklin. Kòman Gabriyèl pral fè? On sè pa ankò. Men sa ki enterese m se kòman popilasyon an ap soti nan difikilte sa, nan pwoblèm sa. e m sispèk kapab gen yon kanaj. Nan sans sa nou te pale ak yon sitwayen nan Bwouklin, ann tande. Nou prale dirèkteman nan zòn Bwouklin pou kwè li la nan Site Solèy kote ke nou konnen sa fè 3 a 4 jou depi ke gen afwontman ame antre G-Pep e G-9. Men a chak fwa gen jan de sitiyasyon sa yo m ta kapab di moun ki ap viv nan Brooklyn vrèman kwense se nan sans sa maten an nou gen yon sitwayen ki li menm ap viv nan Brooklyn ki avèk nou nan telefòn sitwayen kòman w ye kòman sitiyasyon an ye anba a nan Brooklyn. M ap salye w Prod e m ap salye tout moun ki pral tande repòtaj sa nan moman an nou felisite nou pou travay nou an. e n ap viv yon sitiyasyon ki vrèman difisil nan Bouklin, se pa sèlman 4 jou, e nou panse depi sou prezidan Jovenel popilasyon Bouklin nan t ap sibi bagay sa, epi avèk kreyasyon G9 ki se federasyon dè gang yo, depi lè a popilasyon Bouklin nan ap viv yon sitiyasyon ki vrèman difisil jis jounen jodi a nan moman n ap pale a. Se de bagay li bouke denonse, li bouke rele nan radyo, li fè konferans de près, li fè manifestasyon pou n wè kòman ke nou kapab jwenn yon souf sou sa k ap pase anndan site a paske majorite popilasyon site a, pi presizeman anndan Bouklin, moun yo konn sen. Pafwa, moun yo konn malad. Gen moun ki konn pran bal ki pa gen kote pou yo pase pou y al lopital. Sa vle di se yon sitiyasyon ki nètman nètman difisil pou moun k ap viv sitou anndan komin Bouklin. Ou konprann? Lè w imajine ke gwoup ki rele jenès la, tout moun konnen trè byen ki kalite baz, ki kalite zòn, ki kalite chèf ke l gen ladan l. Lè nou pran Babekyou, Dèlma 6, Andri Siska, Belekou, ou pran Ti Jinyò, Lasalin, nou pran Chen Mechan, Kwadèmisyon, Nou pran Matyas, Boston. Nou pran Pele Simon. Nou pran tan de lòt zòn, Wa Mikanò, Wa Jeremi. Tout moun sa yo nèt, yo mete ansanm pou yo kraze zòn ki rele Bwouklin nan, ke nou pa konn pou kisa. Ou konprann? Nou pa konn pou kisa. Ki sa l ye? Se jis ke popilasyon anndan Site Solèy, majorite moun k ap viv anndan Site Solèy se nan Bwouklin yo ye. Paske zòn Bwouklin nan se li menm ki pi laj anndan Site a. Yo se yon zòn tou ki chaje ti kay moun yo vilnerab, se la tou pifò moun yo abite. Ebyen gwoup nèg sa yo, pou kesyon elektora, depi sou Jovenel, nèg yo motive pou yo kraze zòn nan anojou n ap viv yon sitiyasyon ki difisil. Sa ki pral vin gen 4 jou a, se yon traktè nèg yo pran pou yo vin kraze kay, pou yo vin kòmanse mete dife, tiye moun. Yo pran traktè, yo vin kraze kay, yon fason pou yo debalize popilasyon, pou yo fè zòn sa a m pa konnen ki sa k nan panse yo, ou konprann, pou jwenn direktè CNE a ba yo yon traktè pou yo vin kraze zòn Bouklin nan. Ebyen, Bondye pi fò, traktè a rive yon kote li anpàn. e pèsonaj ki se ki te sou traktè la ok petèt ke ou menm ou ka pa konnen enfòmasyon sa yo men map ba w enfòmasyon epi dezyèm bagay m wè ou site non chèf yo byen ou konnen chèf tout kote mikanò tout nèg je nèf nèg kap fè ekzaksyon men eske nou menm tou daprè nou menm ki anba petèt de sitwayen pezib eske Gabriel pa gen moun ki vin goumen avèk li anfas mesye je nèf yo. Banm fè yon ti analiz avè w. Ou menm, pèsonèlman, w ap tou idantifye èske l gen moun oubyen èske l pa gen moun. Lè w ap nan zòn Bouklin, se zòn ki anba bò lanmè a. Lè w ap nan Boston, ou pran Boston anlè Bouklin. Sa vle di, wout nasyonal, avni Site Solèy la, pou vin nan Bouklin pa pase Boston. Lè w pran sou Bisantnè, ou ta vle pran Bisantnè w ap desann, ou pase Wal Jeremi, ou pase devan Tèminal Varya, ou pa jwenn Delekou. Sa vle di, kèlkeswa machin ki ta gen pou l antre nan Bwouklin, li fò l pase nan zòn Delekou. Lè w pran wout Plèn nan, wout Plèn nan, pou ta di ke ou pral desann Laplèn pou w ta gen pasaj, Se la egzakteman map diw ke nèg yo bloke, menm moun ki pran bal pa ka al lopital. Sa vle di nèg tè nwa yo, nèg pyè sis yo, yo gen kontwòl zòn sa, vle di machin, moto, okenn bagay pa sikile. Kounya an nou di sèl kote Boukline te ka genyen, an nou pran bò lanmè a. Si w pran bò lanmè a, bò lanmè a e Iska ki kontwolel tou paske li gon prent bele kou bat nèt sou lanmè e bò lanmè ya anyen paka pase depi Iska gen kontwòl ou kounya an nou di nap pran nan lòt bò a ou pran pyè 6 ankò ki sou bò lanmè wout plèn nan ke anyen paka pase sa vle di gade analiz sam diw la epi ou menm sèten tou travay pou wè ki kote ranfò sa pral pase. Ok men banm di nou bagay ki pwoblèm G9 genyen avèk moun Brooklyn? Pou yo menm, kèlkeswa presyon, kèlkeswa sa ou vle di Leta pou, yo mache nan lojik la. Jodi a nou sezi, nou pa ka konprann ke kòman direktè CME fè gen aksè pou l ap bay bandi e ekstraktè pou vin pou vin goumen avèk yon popilasyon. Èske ou sure de sa? Ou sure de sa? Kòman? Ou sure ke direktè CNE a bay nèg yo traktè pou vin kraze anba? Anben, ann ale. Al gade nan dwa CNE. Kiyès ki kontwole zòn sa? Ou kapab dim, wap wè se Tayson ki kontwole zòn sa. Tayson nan se kiyès li ye li menm? Tayson nan se chèf rakèt ki bay anfas Eya seri a. Ak tout bouya nèt se li ki responsab li. Pou mòtè li. Donk misye se manm G9? Wi manm G9. Lòm gen diyite, tout nèg sa yo se kontwole l. A seri tout nèg sa yo kontwole l. Si ou menm ou se yon jounalis, si ou ka voye w al fè yon ankèt tou. Tanm lè gen yon pewòl CNE, al gade pou wè ki valè bandi kap vin touche. Ok non bagay CNE sa son bagay ki la lontan paske kote CNE ye an poul viv poul surviv bon ou konnen fòk yo dil ak bandi e depi lontan m ta kapab di menm asyeri dayiti te antre nan lojik sa tou m pa konnen sou epòk boston lè bralyann te gen gwo lajan k konn ap debloke pou al peye nèg sa yo men jodi a nou pa la nou nan kesyon batay ki gen anba kòman kapab genyen yon lapè donk. Ou pale de G9, kesyon batay pou teritwa, batay politik, men eske Gabriel tou li menm li pat oblije antre nan yon lojik kòmsi pou aksepte yon seri de bagay pou fè konsesyon pou kapab ede popilasyon an yon mannyè pou kapab pèmèt ke gen lapè ki retounen nan zòn nan? Paske banm di w yon bagay, reken an se nan lanmè l ye. Sa vle di si gon pwoblèm o nivo de G 9, sa vle di kèlke pa Gabriel tou li responsab sa kap pase nan Brooklyn nan. Wi, m pa byen sezi kesyon w non. M di w kèlke pa Gabriel li responsab sa kap pase nan Brooklyn nan tou paske anpil fwa nou tante fè lapè, bon lapè a volatilize. Men sak fè jounen jodi a la pa kapab gen yon sese l fe dirab antre G pèp e G 9 o nivo de Site Solèy. Bon, kanmèm sa nou sa nou ap panche jounen jodi a. Sa n ap preche jounen jodi a, se pa se pa gè a e pa li ki primòdyal. Paske mesaj pa nou an n lanse l avèk tout moun. Nabal ap tire, se menm pitit site a k ap mouri, se menm nou menm ankò. Ou konprann? E nou gade, si n ap gade byen n ap wè Leta inyore nou. Olye de sa, nou wè yo plis itilize nou pou fè youn touye lòt. Kòman w imajine ke yon DG, yon brat ap bay nèg materyèl pou vin kraze yon moun ak entansyon Tandike, lè kanal la, lè lapli a tonbe, dlo ap bote moun yo, fatra anvayi moun yo, ou bezwen yon traktè ou pa ka jwenn li. E jounen jodi a, ou jwenn yo, se pou detwi popilasyon an. Ou konprann? Sa vle di fòk nèg yo tou yo menm y ale tou pou yo wè ki èske moun k ap itilize a yo nan enterè. Nèg a ou avèk yon gwo manch nan men l, yon sandal nan pye l, li pandansetan l pa ka manje, madanm li, pitit li gen pwoblèm. E poutan, li gen yon bagay nan men l ki koute yon pakèt milyon. Ou jwenn gwo gwo nèg, pa egzanp, ki gwo leta yo, gwo gwo moun ki gen mwayen yo, k ap pouche nèg yo, ou pa konn ak ki objektif. Ou konprann? Paske ou pa konn ak ki objektif. Iska se yon nèg k al lekòl, ki fini etid li, ki al aprann, ki al nan lekòl nòmal, li tèmine. Men kounye a la. Eske sa lap pran nan eskel ka bal tout mwayen sa poul fè sa lap fè yo e nou ap gade byen tou si leta ap konprann sa kap fèt la map wè e ki jou se sot pase la nèg yo bloke tèminal vare a se negosye yo negosye avè yo nèg yo antre kay ti toni yo kraze ti toni ou konprann aprè se negosye yo negosye avè yo nèg yo antre APN yo fon eta de bagay se de gwoup se de gwoup nèg kap enpoze yo menm Konbyen kontenè komifò? Bon, eske ou pa ka pou yon tou? Mwen m konnen ke yo te se. Yo te debalize l. Ok. Ou pa aprann nèg yo te kanpe tèminal vare a yo di gaz pap soti pandan popilasyon an bezwen gaz, gen moun ki lopital, gen plizyè lòt moun, pwodui premye nesesite. Ou pa aprann ke nèg yo te bloke tout sa? Lè yon nèg kraze mache Titoni. Nou telman kraze yo menm fè yo nou pran kounya pa gen anyen k rete ankò pou site solèy sa vle di mwen map preche maten midi e swa pa gen anyen m ka fè ankò la. Wi egzakteman ebyen se sa map diw sa vle di objektif sa bagay sa li pa bon pou popilasyon e fòk nèg yo konsyan tou fòk nèg yo konsyan jodi a m te kapab pou konprann moun te konn ap pran nan levanjil son revolisyon revolisyon men revolisyon fè nou plis mal ki avansman revolisyon sa fè jodi a nèg la prete zam li ou mete sou moun bouklin wap tire kont evolisyon pou kisa Ki moun bezwen nan Bouklin? Ki ki a ki etik wap fè sa wap fè a? Bon nou di wap fè revolisyon tap bon pou mwen paske je tout moun ap viv la. Men fò gade pou wè se se yon pawòl nèg yo mete se yon bagay pou fè popilasyon yo dòmi pou kwè nan yo epoutan dèyè yo se tèt yo yap anrichi. Ou konprann se se se. Avwe yon nèg baz yon granmoun yon pèsonaj yo te pran yo mete sou yon bourèt yo fin tiye li yo boule li se chak jou se chak jou bagay sa ap repete e chak jou yap repete nan komin nan men m pa vle ap di yon bagay pou se pou se mwen kap dil oubyen pou pou moun wè kòmsi swa m gon gou yon kan yon lòt kan map defann m vle ke nou menm antanke jounalis nou antre nan site a sitou nan zòn Bouklin vin gade vin analize eske se pa mansonj mesye sa ap fè paske m byen kontan. ke nou kontakte m mwen menm kap viv anndan popilasyon ki konsilte tout moun ki tande ki tande kri tout moun antanke yon moun ki ap fè sosyal nan zòn nan sa vle di m di w nou rive nan sitiyasyon n difisil moun ki rete nan zòn nan se moun ki pa kapab avèk reziye ou konprann sa vle di son sitiyasyon difisil e sa ki ban m plis pwoblèm nan depi lè bagay sa kòmanse pa janm gen entèvansyon lapolis komisarya yo pa fonksyone. pa gen tribinal, bon pat gen lekòl pou kounya nou an vakans nou pa bezwen tout sak prezante. Non men pwoblèm nan, pwoblèm nan se prèske se nou menm ankò ki detwi pwòp site solèy la paske nou di komisarya pa fonksyone men nou sonje te genyen m pa sonje nan ki ane se menm moun site solèy ki tal fè dechoukay nan komisarya a yo mete polisye yo deyò polisye yo kouri se yo oblije al abrite yo nan ti komisarya ki genyen nan blòk vare a dèyè avan w pran wout ayewopò la. Donk ou eske ou ka konprann sa vle di komisarya k gen anndan menm bandi ankò tap mete nèg yo deyò? Eske ou konprann? Sa vle di site solèy son kote ki pou rete viv kòmsi li di tèt li bon ok li menm li granmoun tèt li moun pa paka fè anyen pou li ankò bon se vrèman domaj. Men non li paka rete konsa li paka rete konsa paske pabliye nou se nou se imen nou se moun nou se moun se menm jan maten m tap tande on stasyon sè gen yon nèg ki te rele ki di ke DG a bay bakou a pou vin retire fatra. Sa vle di, nèg la pran vi nou kòm fatra. Nèg la zam nan men l, li blende cha, li blende bakou a, li kouvri li pou l ap mache kraze kay, kraze mi, kote pou nèg li pase pou vide moun atè. Nèg la li menm tou se fatra l ap netwaye. Poutan dat ke Site Solèy lapli konn pa tonbe. Alo? Wè. Wi. M tap di w ke jounen jodi a, nèg yo gen tout bagay nan men yo. Nèg yo, nèg yo, nèg yo gen gaz lakrimojèn. Ou konprann? Ti bebe, ti moun piti ap mouri nan gaz. Nèg yo gen gaz lakrimojèn. Nèg yo gen tout bagay. Nèg yo gen traktè. Nèg yo gen leta nan men yo. Kòman w imajine pou 9 endividi mete ansanm jounen jodi a pou yo fonde, pou yo federe tèt yo, di yo rele G9. Li fè konfyans de près li. Li fè manifestasyon. Zam nan men nèg yo. Yo vizib. Le mond antye konnen yo. Ou konprann? Nou konnen yo. Nou konn kiyès ki pòt pawòl adjwen. Nou konn pòt pawòl. Nou konn tout bagay de yo. Kounye a nan zye leta. Nan zye otorite yo. Pa janm gen menm entèvansyon ki fèt on jou pou di nou pa pran bagay sa nan men yo. Kòman dyaspora ap gade nou? Kòman lòt peyi yo ap gade nou? Men nou nan sitiyasyon kote Ayisyen. Nou kapab di wi, ok, n ap kite Site Solèy viv jan l ye a, moun yo, men nou se moun menm jan ak tout moun. Jodi a la gen yon pakèt bagay moun pa konnen. Site Solèy bay yon pakèt gwo moun. Site Solèy bay yon pakèt, men Site Solèy gen anpil talan. Nou gen doktè la, nou gen avoka, nou gen yon pakèt moun. Alo? M se youn ladan yo. A ben, egzakteman, fò m di w. Kounye a, imajine, pandan w se yon pitit Site Solèy, kounye a ou tande san fre w ap koule dèyè a. Rick sa ki konn sa ki vin poze pwoblèm lontan la konn gen konfli anndan site a ou konn chache yon lapè paske lè sa ou jwenn se Boston, Bouklin kap goumen kounye a se Jenèv, Jenèf la Kris la kote ou al Matisan fè pati Jenèf la ann imajine li pa konn pwoblèm site a ap konfwonte li menm paske l pa ti moun site a Babekyou k pa ti moun site a l pa konnen zafè Site Solèy mèt kraze ou konprann paske nèg Site Solèy ba yo pye Pou yo menm pou yo antre pou yo vin fè sa fè a mesye yo pat bon alye si tout site a te met ansanm eske tap gon bagay konsa map sonje map sonje te gon 3 zan lapè se chanpyona se ti sourit se konkou zòn pwòp se bèl bagay Men sa fè sa kap petèt fè w sonje a ti ougan. Sa fèm sonje avèk ti ougan, sa fèm sonje tou depite Pyè Lemè paske se misye ki te premye inisyatè. Moun ki te riske l. Gen moun ki gen nèg ki pat vle pale avè l lal jwenn yo lal jwenn yo pa egzanp yon nèg tankou Prisca li pat janm vle pale avèk depite a lal jwenn li li pale avè l ebyen lè nèg yo wè yo pa ka fè sa yo fè a kisa yo fè yo akize l de tout sa kap fèt nan site a li menm men kanmenm manda l te gen pou l fini manda l fini depi aprè manda l fini an kisa n janm wè k fèt anndan site a. Bon, an tou ka nou pral mete fen ak entèvyou la. Voye yon mesaj bay mesye G9 yo paske ou estime ke se yo menm k ap kwense moun Bwouklin e petèt gouvènman an an kèlke sòt. M pa m ap voye mesaj pèsonèlman avèk G9. M ap voye mesaj ak tout nèg Site Solèy pou yo gade eta site a viv la. Èske yo menm yo santi yo alèz? Èske yo santi Site Solèy yo te bezwen an se li sa? Paske pa gen youn nan nèg k ap goumen an jodi a la. ki pou dim ke sa kap fèt lal fèl plezi. Nèg la pa an sekirite paske nenpòt moun ka roui, nenpòt moun ka viktim. Si se pa ou menm se ti frè w, se ti sè w. Jodi a an nou gade Site Solèy dabò. M pap sèlman di Site Solèy, map di tandot lòt zòn yo. Nou kapab di gran ravin, vilaj, nou kapab di, nou di tout zòn ke pou jodi a an nou gade Ayiti, an nou gade peyi nou nan eta jodi a li an nou pran konsyans de sa nap fè yo. pou n depoze pou n di an nou vanse peyi a, an n reprezante Ayiti sou yon lòt fòm. Ou konprann? Paske sa k ap fèt anndan komin nan, lè w tiye yon moun, lè w tiye yon Ayisyen parèy ou, m panse se san w ki koule. Se w gen dwa pa konn sa. Men jodi a n antre nan konsyans nou pou nou di ke moun k ap itilize nou, lidè politik yo, Otorite ki dèyè sa kap fèt yo, ann di non, nou kanpe la nou fèmen wobinèt san an pou ke popilasyon site a, pou ke popilasyon dayisyen, ayisyen ayisyèn mete tèt yo ansanm pou n sove Ayiti peyi nou. Merci beaucoup. Dakò se mwen ki remèsye.